Ma wè ki yes ki mouri la. Ma konnen e pou mouri la ya pou ki yes ki mouri la. Fò grave. Stop. Ou sèlman pa santi ou byen pa rapò avèk e enfòmasyon ki ou apèn nou? E ben pa konnen. Bon e nan menm lin nou rete. E devan mwen rete mwen menm tou. Nou rete nan menm lin. Kay. Men ou pat la yeswa? Seri son moun malad mwen ye, moun malad mwen ye, m pa mache, men li menm m konn vire m al achte dlo kaka li a li lakou a e kay papa l. Èske ou te tande ti ri yèswa? Anpil, m tande l. Wi, anpil lè kouri nou kouri rantre anndan anndan kay. Anpil ti ri, anpil ti ri m pa konnen. Lè m resi soti moun deyò a li kouche sou ban. Lèm gad men ou pa wè tèt li ou pa ka wèl ou wè tèt ou bon. Telmanl pran bal. Yo di e 9 plis. Nan bal yo di bon. Ay tèt li kraze a bal nèt. Frè m menm kote m wè pakèt san nan tèt moun nan m pa konn ki moun li ye. Bon m moute anlè a m pa konnen tout yap di. Yo men nou pa konnen. Ou met tou mba. E misye se moun ki leve nan men ou? Non mba moun isi. E pa moun isi mwen ye. Moun nan sit mwen ye. Ok. Mwen avle di e pitit mwen. Ki fè. Ok. Moun. Mwen ta. M pa konnen non. M pa konnen. Enben ok, mèsi manmi. Papa yon lòt demwazèl, mwen te ansanm avèk li, m te gen yon machandiz, yon ti pè, yon ti pèpè m te debouche epi m t ap vann devan epi m apèn ramase epi pandan ke m fin ramase papa m di m ann monte, an nou monte pa rete deyò konsa, men se pa t yon bagay kòmsi nou te gen nan tèt nou. Epi pandan ke nou fin monte, mwen m monte m kite papa m anba, epi li menm li t ap dòmi, e dòmi li t ap dòmi, nou fin benyen epi li sòti, papa m di pa rete ta non, li di pa gen pwoblèm m pa p rete ta, epi e lakay mwen m ye devan lakay mwen menm, m pa gen rezon pou m pa rete, paske se pa anyen m ap fè devan vrèman. Se pandan m nan douch la, m ap benyen ebyen gade m gade, tande m tande katouch kòmanse ap degrennen, m pa menm rann mwen kont si se devan la, m pa menm rann mwen kont. Ebyen pandan m gon ti demwazèl m di l konsa ke e fèmen pòt la, fèmen pòt la paske pòt sa m di l fèmen l pou al di si se devan an la pou kèk grenn katouch pa rantre vin la. Epi se tande m tande yon moun ap di, Ricardo, Ricardo, Ricardo, Ricardo pran katouch. Lè m desann kouri, epi m jwenn yon lòt moun gentan nan mach eskalye a, pen an san, ap jigote, li di, Guilord sove m. M di, Wi, m pa ka fè anyen pou ou paske kounye a la se Ricardo kounye a k nan tèt mwen. Se nòmal paske se li menm ki sanse ki pa m. Men yo tout se pa m yo ye paske se zanmi Ricardo. Men pa t gen lechwa, pa t gen lechwa lè m parèt sou lari a vrèman m pa wè Ricardo. M wè yon mesye chita sou ban, gentan sèvèl li gentan kraze, epi yon lòt ankò konbyen pran konbyen katouch li nan rigòl la atè a, m poko janm wè Rikado se aprè m vin wè Rikado. Rikado se li menm ki frè w la ki viktim nan? Enhen se li menm ki viktim nan, yo gentan pran li al lopital avèk li, li rive nan wout li pa rive. Men Rikado li pat konn nan pwoblèm anseman? Non, se yon nèg ki tèlman timid. Bagay la paka rete konsa. Bagay la paka rete konsa. Jodi a se mwen menm, demen si Dye vle ka yon lòt moun. Èske sa konn pase bò isi a deja? Non, premye fwa. Paske e la nou leve. Nou tout la, e la papa m leve nou tout. Mwen menm mwen vin abite Laplenn, fin marye m al abite Laplenn. Se wè m vin wè yo. Wi Epi podyab malere a li kouche lap dòmi se paske li gen yon ti lè li vin fè nan dlo a pou papa. Pi gwo evenman Pi gen enpòtans Pi gwo evenman Pi gwo evenman Dako. Kès ki ka fè m chita deyò deyò a. Pandan map travèse mbal salye yon moun menm te wè misye chita lèm gade m wè yon machin parèt 2 nèg desann kout bal ap tire nèg yo desann kout bal pa gen moun ki wè mwen m kouri menm yon ti pitit mwen te deyò a tout manman l kout bal kout bal san rete men apre map vin konnen yo t konn ak moun Reynòl pat konn nan diskisyon an pèsòn se yon nèg ki baz tèlman koul pa nèg ki nan foul men. Son nèg li pa nan fouk tankou nan delekan men depi e nan yon jan son yon mesye li gèlè konn chita ansanm avèm mpa konnen bon yo plizyè k chita yo viktim. Sa vle di ou viv tout sa ki pase nan moman an? Non. M wè lè moun yo lè map travèse m pase devan machin an kote gen de nèg yo desann m wè kout bal ap tire men m pa konnen anyen. Sa ka di. Sa vle di se nan chita deyò a e nan li menm la li viktim. Paske l te chita menm pou ta moun yo e yo tap bwè. Nan konferans pou laprès sa, pati sosyo politik Viv Ayiti ap bay konferans de près sa maten an pou n adrese nou ak pèp ayisyen an. Pou n adrese nou tou avèk gouvèneman ki la a. Pou n adrese nou ak polisye yo. Pou n adrese nou ak kominote entènasyonal la. pou n adrese nou avèk Direksyon Jeneral Lapolis lan, men tou pou nou adrese nou avèk tout moun ki gen zam ilegal nan men yo, moun yo rele bandi yo. N ap kòmanse pa pèp la dakò. Yon pèp ki nan sitiyasyon difisil, ki nan grangou, ki nan mizè, ki nan chomaj, ki nan lavichè, e jodi a l gen ensekirite, jodi a tout moun dakò bagay la twòp. E sesi eske pèp la konprann nan ki sitiyasyon ke li ye. Paske chak jou leve se kidnapin. Chak jou leve gon fanmi dlo nan je. Chak jou leve gon gwoup moun kap kriye. Chak jou leve gen strès nan peyi a. Tout moun pè voye pitit yo lekòl pa rapò avèk fenomèn bandi sa. Viv Ayiti vin mande avèk kèlkeswa moun nan, nan kèlkeswa kouch ou ye a, fòk gen yon deplasman ki fèt pou tout moun dakò peyi a se peyi nou li ye. Nou pa nan gè ni a Brezil, ni a Chili, ni a Repiblik Dominikèn. Se antre nou, youn ap touye lòt, youn ap boukannen lòt, youn ap sakrifye lòt. Pou ki rezon? N ap chache rezon an, pèsonn moun poko ka wè l. Se pa Dominiken k mouri, se pa Chilyen k mouri, se pa lòt nasyon k mouri. Sa se parèy nou. Jodi a nou vin poze kesyon pou n konnen ki motif sa a. Men fò n adrese nou avèk moun ki di y ap dirije peyi a. Ki responsablite yo pran pa rapò avèk sa k gen la? Paske anpil nan ka ki parèt yo, yo montre w ke gen grangou, gen mizè, gen chomaj. yo pa kapab kenbe ankò, yo chwazi kenbe wout sa. Genyen tou ki di se yon pakèt bann ansyen ofisyèl ki ba yo zam. Men jodi an, kot Leta pa rapò avèk bann denosyasyon sa yo ki fèt, ki di yo te ba yo zam swa pou eleksyon, swa pou yo fè di, swa pou yo fè dat? Jodi a, yo vire yo vire do bay tout moun yo te bay zam yo, epi sosyete a peye konsekans lan. E moun ki gen zam ilegal yo, yo pale! Yo di, Men kiyès ki bay zam nan? Men kiyès ki ba yo zam? Yo pa konn monte avyon. Kòmsi pa gon komisè gouvènman, pa gon minis jistis, pa gen pèsonn moun ki poze kesyon avè moun sa yo, sèlman yo kite sosyete a peye konsekans lan. Moun ki pa bay zam ap viktim de moun ki bay zam. Epi bandi yo pale, tout moun ap gade yo nan je, se kòmsi peyi a pou kont li, pa gen leta, pa gen anyen, tout moun ka fè sa yo vle. Men nap adrese nou tou avèk kominote entènasyonal la. Mesye, nou gade nou wè, Ikrèn nan goumen avèk Lawisi. Nou wè volim zam yap bay Ikrèn. Volim materyèl yap bay Ikrèn pou defann tèt li. Nou la, nou nan lakou Etazini, kòmsi yo pa panse avè nou. Nou nan lakou Kanada, yo pa panse avè nou. Leta fè yon kòmand blende nan men le Kanada. Prè de 18 blende. Yo tann chak lè 2 kraze, 3 kraze, yo pote 2, yo pote 3. Jodi a, eske moun sa yo vle ede n rezoud pwoblèm ensekirite sa k gen la? Eske tou yo gen enterè yo ladanl? Nou pa konnen, paske nou gade nou wè tout zòn kote yo di gen bandi yo se zòn litoral yo, sa vle di zòn kote lanmè ye. Pase si wap pran depi zòn Matisan, Maryani ou pral bout Kanaran, an di se moun a zam ki okipe espas sa. Men eske kounya la lentènasyonal gon enterè ladanl, nou pa konnen. Men se kesyon nap poze poun di parapò a sak gen la. Tout moun pa ka kouri kite peyi a. Tout moun tou pa ka mouri. Tout moun pa oblije viktim. Maten an nou vin mande yo, si yo se zanmi nou tout bon vre, se pou yo pwouve l la a. Paske Leta sa a ki la a, li fèb. Lapolis sa a ki la a, li fèb. E bandi yo, nou wè kantite volim zam yo genyen. Kantite doum bal yo ap ekspoze. A mèt repriz, sa montre efektivman leta sa a, lapolis ki la a, li enpuisan pa rapò avèk yo menm. Men nou gen mesaj pou direksyon jeneral lapolis lan tou, pi presizeman Frantz Elbé. Nou felisite travay w ap fè a, men pèp la bezwen plis. Peyi a bezwen plis. Jiskaprezan nou poko pran yon bandi a non. Jiskaprezan gen anpil otaj yo pase avè yo libelibè. Jiskaprezan. Nan Pòtoprens lan la a, ann di, s on ti viwon nou kapab fè, nou pa ka rive twò lwen. Sa vle di Elbe gen plis bagay pou l fè toujou. Men tou, nan zòn Latibonit lan, si n ap gade byen mezanmi, prèske tout soukomisarya vid. S on depatman ki sanse pou kont li. Tout polisye pa ale, sa k pa ale pè ale, sa k vle ale y ap mande materyèl. men tou yo yo pa ba yo materyèl jodi an eske sak gen la a moun ki gen enterè yo ladann nan se pou yo dil paske m pa kwè yon moun ka gen enterè nan sa paske sak gen la kounye a nenpòt moun pa epanye tout moun nèt ka viktim tout moun ka jwenn e tout moun jwenn nan sak gen la a. M tap gade yon video yè swa ki viral sou rezo yo kote gen moun yo di bandi ki boule, ki griye kap di mennen yo lopital. Men pa kont pandan nap mande lopital fò n sonje anpil medsen viktim de nou. Anpil lopital fèmen pòt yo pou nou. Anpil moun ta renmen fon klinik. Men yo pè kidnapin. Jodi a mwen m panse pa rapò a sa k rive moun sa yo, fò yo gon jan pou yo konprann bagay la. M ap sòti lakay mwen pou m vin la, mwen wè vizaj peyi a nan ti viwon m pase yo, tout moun strese, tout moun pè. Finalman gon bagay ki pou di. Le maten an nou vin mande bandi yo, se pa pèp la k ba nou zam. Yo pa oblije viktim de zam yo. Se pa sosyete a, e pa an antye ki ba nou zam. M pa kwè tout sosyete a oblije viktim de nou. Maten an nou vin mande, menm jan nou mande Elbe fè plis jefò, men nou vin mande bandi yo tou, oubyen moun yo di ki gen zam yo, fon bese tansyon an. Pase tout moun ki kapab yo, tout moun ki gen mwayen yo kite peyi a deja. Se sa k pa kapab yo ki rete. E sa k pi fèb yo k rete. Lè w kidnape yon moun la, w ap mande l de twa san mil dola ameriken. Kote l ap jwenn li pou l ba ou yo? Kote l ap jwenn li? Dayè lajan ameriken e kokayin li ye kounye a moun pa ka jwenn li. Kote l ap jwenn li? Anpil moun strese. Gen paran la a. Map gade maten an la map tande yon emisyon yo leve pou yo mete inifòm sou timoun yo pou yal lekòl pitit yo kareman di yo pa pral lekòl paske yo pè kòmsi nou nou pa sezi sak gen la nou pa konprann sak gen la maten an nou vin mande tout moun ki santi yo pa kapab rezoud pwoblèm ensekirite sak gen la vide lè liye paske nou panse peyi a plen moun ki kapab plen moun ki valab plen moun ki ka bay rezilta. men malerezman yo pa nan pòs pou yo bay rezilta. Jodi a fò n dakò gon pèp k ap soufri, gon peyi k ajenou. Gen moun ki nan sitiyasyon difisil. Tout moun pa kab peye sa yo pa fè. Tout moun pa kab viktim de sa yo pa konnen. Tout moun pa oblije ap pran kou yon bagay ke yo pa konn anyen de li. Mwen maten an la m vin di fòk gon deplasman ki fèt. Fòk gon chita pale ki fèt. Fòk gon antant ki fèt. Fòk gon dyalòg ki fèt. Si se divize nou te divize fòk gon rekonsilyasyon pou fèt paske peyi a pa ka pa bon a bon antandè sa yo. Gang anpeche peyizan yo fè jaden. Yon seri de kanal ki te konn moun te konn nwaye ladan yo lontan, granmoun kou timoun. Jodi a menm kabrit pa jwenn dlo nan kanal sa yo pou yo bwè. Paske peyi bandi yo bloke yo. Men finalman kisa n ap fè? E se pou rezon sa, ankò yon fwa, nou vin mande avèk tout fòs viv anndan peyi a, an n bliye ego nou, an n bliye ògèy nou, an n nou tout nou chita ansanm pou nou wè sa n ap fè pou nou rezoud pwoblèm peyi a, paske peyi a l pa ka pa mache. Pou n fini, de 1974 a 2023 e yon lòt fwa ankò nan nivo foutbòl la jèn ti medam nou yo refèt fè listwa kote pou la premyè fwa yo pral patisipe nan faz final koup di mond feminen ki pral fèt an Ostrali e an Nouvèl Zemi avan yè nou tout nou tap gade se te yon mèvèy ekstraòdinè Jan ti medam, jèn medam nou yo t ap jwe boul anfas peyi Chili, peyi ki pi byen òganize, peyi ki envesti tout bon nan le foutbòl. Enben, nou di medam sa yo bravo, felisitasyon. E yo menm, jodi an ki jwe wòl anbasadè pou imaj peyi Dayiti. Nap mande yo bò kote pa yo pou yo a chak fwa yo gen okazyon an pou yo pale avè sosyete ayisyèn moun kap mete dlo nan zye popilasyon moun kap bay moun zam pou fè pou kreye dezòd pou tiye moun anndan peyi a pou yo mandel tou paske n panse vwa pa yo lap enpòtan lè lap sone nan zòrèy moun sa yo medam yon lòt fwa ankò Nou felisite nou e nou menm onivo Viv Ayiti n ap priye pou nou le 20 jiyè lè n pral rantre nan koup di mond lan pou zansèt nou yo pou Bondye nan syèl la pou pèp ayisyen akonpanye nou pou n ka sòti byen nan koup di mond sa mèsi bokou pou n vin pale kontinye pale avèk sosyete a maten an. Nou leve pou n fè konferans de près sa maten an. Men nou reflechi 50 mil fwa. Pawòl sa yo n ap di yo a ki sa ap abouti? Paske tout mesaj ki lanse yo, se kòm si anndan zòrèy sosyete a, ni moun ki ap dirije nou yo, pawòl la sòti nan yon zòrèy li sòti nan yon lòt. Donk, finalman nou di ki enterè n kontinye genyen pou n ap pale, pou n ap preche. Men si nou tout rive n fèmen bouch nou, èske bagay la p ap vin pi mal? Èske n p ap leve yon jou, nou disparèt? E se pou rezon sa a, nou pa vle yon bon jou pou n leve n wè peyi nou an, peyi Desalin nan, yon peyi ki chaje a listwa, pou n leve yon bon jou pou n wè sou jenerasyon pa nou an peyi sa al disparèt oubyen e nou deside nou pran kouraj nou a de men maten an ankò atravè konferans de près sa a pou n vin di sosyete a pou n vin di lidè politik. pou vin di tout fòs òganize anndan peyi a, yon sèl bagay nou menm o nivo Viv Ayiti n ap mande nou, ann mete ego nou yo de kote avèk ògèy nou pou n rezoud sa n gen la. Pi gwo pwoblèm pèp ayisyen jounen jodi a se lensekirite. Li gen tout kalte pwoblèm, men pi gwo pwoblèm li se lensekirite. Lè Ariel te vini, Pèp la te yon ti jan fèmen zye l, fèmen zòrèy li. Li t ap obsève nan lespri pa l. PM Ariel te ka rezoud pwoblèm ensekirite a. E si PM Ariel, lè l monte a, l te rezoud pwoblèm ensekirite a, popilasyon an, pèp la t ap wè se yon nan pi bon premye minis ki pase anndan peyi a. Li pa rezoud li. Enben popilasyon wè se pi move moun ki te ka pase anndan tèt peyi a kòm dirijan. Nou raple nou, anviwon 15 jou depi n genyen atravè ann di yon dyalòg, yon negosyasyon ki fèt, genyen yon enstitisyon ki arive kreye ki rele HCT. HCT a gen anpil gwòy nan popilasyon an kont li. anndan sosyete a kont li. Men gen de moun tou k ap obsève HCT a. Si HCT a li fè bèk atè, li pral jwenn yon opozisyon ki anfas li pi rèd ke sa k genyen sou Jovenel ki genyen sou Ariel la jounen jodi a. Donk HCT a, n ap mande yo, kote yo ye a se pa yon kado. se pat nan eleksyon yo te ale men se anpil gwoup o nivo de la sosyete ki antann yo nan goumen chèche e solisyon avèk kriz lan yo arive akouche HCT men HCT a jodi li gen pou responsablite pran baton pèleren yo rankontre tout fòs viv anndan peyi a pale avèk sosyete a pou nou wè kòman na rive nou antann nou. atravè yon vrè dyalòg pou n rezoud pwoblèm ki genyen lajounen jodi a anndan peyi a. Lè w pale de dyalòg, ou pale avè klas politik la, avè sosyete sivil la pou yo rankontre avèk Ariel, yo gen yon sèl bagay yo di w, Ariel se yon mantè, Ariel se yon blofè. Men nou menm onivo Viv Ayiti, Nou pa ka konfime si l se yon blofè, si l se yon mantè, paske n pa janm nan negosyasyon avèk li. Men HCT a, jiskaprezan n kapab di li gen yon ti kal benefis tout lakay popilasyon e atravè madan Malika. Nou mande yo pran baton peleren yo. mache rankontre divès sektè anndan peyi a pou n gon veritab table ronde pou n wè kòman n pral poze pwoblèm peyi a si n ka jwenn yon solisyon avèk kriz la. Kominote entènasyonal la depi kèlke tan yo rantre nan yon lojik sanksyone ayisyen ki anndan peyi a yo pretann di ke kap bay bandi yo zam pou kreye ensekirite anndan peyi kesyon nap poze zam sa yo ayisyen yo ap bay avèk bandi yo ki kote zam yo sòti eske se nan jaden peyizan yo zam yo sòti zam yo sòti aletranje lakay yo konbyen moun lakay yo yo sanksyone. k ap favorize zam antre anndan peyi a. Yo pa fè l. Yo vle n vle fè n konprann yon lòt bagay anndan peyi a. Se sa k fè nou di sanksyon blan an, li prèske pa itil anyen. Toutotan blan ap pran sanksyon, gang yo vin pi kriminèl, gang yo vin pi awogan, gang yo fè plis kidnaping. Donk, moun blan ap sanksyone yo, pou nou menm, genlè se pa veritab moun yo sa. Ta sanble.